Tanzantan, on masak on kote. E moun ap mouri. Jodi a, fenomèn kidnaping nan anraje tout kote. E se, se, se, se mwen avè w ki plis viktim de li. Se moun nan katye popilè yo ke menm pouvwa sa a federe gang epi kontinye alimante yo pou kenbe moun sa yo nan katye popilè yo an otaj. Paske lojik la senp. E yo fè l, yo kalkile l. Tèt yo klè. Jeneralman, ki moun ki plis nan mobilizasyon nan manifestasyon yo? Se moun ki nan katye popilè yo. Se yo. Enben, jodi a, anp, gen anpil katye popilè kounye a, se, se kòm si pou yon moun sòti ladan l fò w mande chèf zòn nan otorizasyon. Rara m pa ka sòti nenpòt kòman la, sou Bèlè. Tou senpleman. Mentnan, lè w gade. Donk, nou gen yon ekip moun la jodi a, yon endividi ki gen nan tèt li, ki itilize menm konstitisyon an pou l konstate kadisite Sena, premye depite yo ale, e jodi a, ke menm endividi sa, Jovenel Moïse, pa deside. itilize konstitisyon an pou li, okontrè li vle chanje l, e ou wè gen yon konplo, gen yon mache prese pou chanje konstitisyon 1987 la, se yon bagay ekstraòdinè, e blan pa kache anyen ankò, Madan Lalim lè l kanpe l di w se 3 mil moun ki te gen nan mach! Ke mwen menm, m te nan òganizasyon l lan 14 fevriye a, ou wè madanm nan kanpe pou l di w se 3 mil moun ki te. Epi sa k mete madan Lalim nan kontwole kantite moun ki nan mobilizasyon? Jodi a, nou gen yon seri de reprezantan de enstitisyon entènasyonal ki te de, ki se tou senpleman de militan phtk. Mètnan, an menm tan tou, Madam Duclaire, depi 2015, 2016, 2017, jiska 2021. Tout batay opozisyon an, padon, anklannche pa rapò avèk Jovenel Moïse, Jovenel Moïse ranpòte tout. Sa ki eksplike sa selon ou menm? Opozisyon an pa gen mwayen batay li. Kesyon an senp wi. Donk, tout sa opozisyon ap fè se de fòm de rezistans pa rapò ak yon pouvwa ki posede tout mwayen batay li. E, non sèlman yo posede tout mwayen materyèl batay yo, men se de moun k ap antisipe. Yo gen yon kapasite ekstrawòdinè pou yo antisipe sou tout aksyon opozisyon. Ou wè m di w 2015? Sa vle di m di w eleksyon? Non men byensi! E e ban m di w katye popilè yo pa kòmanse e e arme an an an 2018 oubyen an 2017. Non fò n fò n klè sou sa. Non byen antandi sa sa remonte byen lontan depi. Bokou plis bokou pli lontan byen sur men te vin gon sòt de kasur nou dakò sou sa. Men, tout kriz gangsterizasyon nan katye popilè yo rekòmanse tout bon vre, se apati nan fen manda Martelly, nan moman pral gen eleksyon yo. E se pa aza ke wap tande tanzantan gen de konntenè zam ke yo retwouve nan de pò, apre sa ou pa janm tande anyen sou yo. Donk, yo alafwa. gen mwayen materyèl yo, kreye mwayen materyèl yo, legal e ilegal. Donk si m konprann byen, opozisyon ke w ladann nan, byen antandi, li totalman enpuisan fas a Jovenel Moïse? Non, l pa enpuisan, sinon l pa t ap menm ka reziste. Se sa a. Se petèt sèl sa l ka fè se reziste. Non men, deja. Men pa senpoze. Deja reziste a. Se se se se on on on bagay mwen menm Son gang? mwen mwen jis mete chapo devan de moun sa yo kap batay. An fèt mwen an opozisyon avèk leta ayisyen, avèk tout moun ki reprezante l yo. E se sa m envite majorite jenn gason ak jenn fanm fè jodi a. Otomatikman, jan yon kamarad sou Facebook t ap di l, otomatikman ou pa gen dlo, ou pa gen lekòl, ou pa gen manje pou w manje, ou pa gen bon kote pou w rete, Leta antre an opozisyon avè w kòm sitwayèn, kòm sitwayen. E ou menm, ou sipoze pran opozisyon sa an konsiderasyon e reponn Leta antanke tèl paske Leta dwe w minimòm nan pou w viv. Èske w gen santiman nou rive sansibilize yon mas kritik nan popilasyon an pou di bon, fas a reyalite sa, hey, m pa kapab aksepte kondisyon m? Jodi a twa ka popilasyon an dakò ke ekip ki la se yon ekip kriminèl ki pa gen plas yo la ankò. Sof ke, avèk le tan, yo konstwi yon. Sa w ap fè m nan la? Sa w ap fè m nan la lè w ap di m twaka a se sa Jovenel Moïse fè wi lè l di popilasyon an dakò pou gen referandòm ki fèt la? Non men antre nou, antre nou. Bon m di w, an n pran yon egzanp senp. Antre nou, menm nan antouraj imedya nou, nou pa bezwen al lwen pou n ap di nan tout zòn yo etsetera. Nan antouraj imedya nou, Konbyen moun ou konnen sou 10 ki dakò ke Jovenel Moïse bon fò l rete? Poukisa yo fè silans? Enben jisteman, se majorite sa l, non sèlman l te nan yon silans deja, jodi a, gen tout yon sistèm ki monte. Moun sa yo pè. Mwen menm, m pwograme tèt mwen pou m pa pè. Paske m di, rete viv nan peyi sa, fè chwa viv nan peyi sa, Epi chak jou w ap kotwaye lamò, ou sòti ou pa konn si w ap antre, yo ka asasinen w, yo ka kidnape w, etsetera. Donk pou mwen, rete ap viv lè w konnen reyalite sa, nan reyalite sa, epi pou w ap pè ankò gen yon pwoblèm koyerans. Sa se mwen menm. Jisteman, ou menm tou ou te viktim de yon atak, non? Wi. Eksplike nou. Ok. Avan yè swa lakay mwen an nou di. Mete jou. Avan yè swa se mardi. 23 fevriye. Wi. Mardi 23 fevriye li te 11 è, un peu plus, gran frè m rele. 11 è maten? 11 è du swa. Ok. Gran frè m rele m pou l di m yo tire sou lakay mwen kri swa. Bon, e la n rete depi dè e dè zane. Donk se lakay mwen ke majorite moun konnen m rete. Bon, se t yn mezon familyal. Nou la depi lè nou pot ko, chak moun pot ko ka granmoun. Li rele m, li di m yo tire sou kay la. Men, li gen yon jan pou l ba w nouvèl yo pou li dous yo. M di bon, men, pa gen anyen grav? Li di m non. Ok. Men malgre sa m pa dòmi paske si yo tire yon fwa yo ka tire 2 fwa yo ka retounen vin tire ankò etc. M di ki moun ki tire a yo di non se 2 moto ki chak gen 2 gason sou yo ki pase ki tire sou kay la m di m di men pa gen anyen yo di m yo di m non men se m pat la men se li menm avèk yon grand sè m ki te la Epi nan demen maten, m vrèman pa dòmi, m pa ka tann li jou pou m rerele yo ankò, e se lè m rele yo y ap ban m tout etandi dega ki fèt yo. E lè jij vin fè konsta, e nou te antreprann demach legal yo, yo jwenn de douy, de M one, donk se de gwo zam otomatik ke de moun pote onzè diswa, moun yo prèske ap antre, dayè lakay mwen se kote ke moun frekante anpil, moun yo fèk ap antre nan zòn nan, m rele yon vwazen m di o, kòman w fè la ou kite moun vin tire, pa egzanp, m poze, vin tire sou lakay mwen, li di m non se apèn li rantre epi li tande katouch yo. Epi, nou, nou, nan demen, jij, se jij la k ap vin di m se 2 kartouch de, de, de douy de M one. E se, se, se pa yon bal, mwen menm m te konprann se, se yon bal pèdi, etsetera. Kè l la te sible. Se lè m rive, m ap wè kantite twou bal ki genyen, e non sèlman yo tire sou, sou, nou te gon, m gon grand sè m ki nan restorasyon, li gon seri de kès vè nan pakin nan, epi nou wè jan. Bal travèse kès yo, kraze yo, epi bal travèse pòt antre a, epi grand sè m nan ki te nan chanm ni, ki pot ko dòmi, bal travèse pòt chanm nan, li travèse yon kwafez li genyen, pou l al ateri nan yon mur andan chanm nan. E, non men, li di l, se yè y ap eksplike m, yo pa t ka ko ka eksplike m bagay la, ke l di l, bal ki travèse, ki antre nan chanm ni an, Lè l travèse pòt la, se yon pòt an bwa, tout pay bwa yo vole nan figi l. Donk se evidan si sèlman kabann li an te anfas pòt la, li t ap viktim. Donk, e se pou yon atak gratis, moun lakay mwen pa nan move zafè. Se pa moun k ap bay moun kou, se pa moun ki nan joure moun, ki konn nan kont ak moun. Ou te konn resevwa menas? Menas pou mwen vin pa vle di anyen ankò. Paske parapò a pozisyon m. menas yo, gen m minimize, gen m pran plis o serye, gen m pa menm tande menm. E depi mach 14 fevriye a, e an fèt gon, gon gran frè m nan rele m, li di m gon moun ki rele l ki di l o wi nan zòn nan, machin vin bay zo reken, vit tente, vin bay lajan lakay mwen, pou nou kab fè boule kawoutchou nan zòn nan, ou konprann, e mwen k ap òganize manifestasyon kraze brize nan peyi a. M di a. Se ke moun yo ap pale anpil. E pa rapò a menas, m konn gen de menas dirèk, moun ki di m y ap fèmen bouch mwen, y ap fè m rete. Men bouch sa m genyen an, e pa nou ki te ban mwen l. E se pa nou k ap deside sa. Donk, Vwala se te sa sitiyasyon an fanmiy mwen panike donk depi yè sa pase avan yè swa m entèdi tout moun pale de bagay la paske manman m m pa vle pou m al fè bagay la tounen yon skandal pou nou poko eksplike l li Epi pou se nan nouvèl li tande l, avèk kèk lòt moun pwòch mwen ki p ap viv isit tou, lè y ap tande nouvèl sa yo, yo ka panike, m di yo an nou fin fè demach legal yo, premyè demach legal yo, vin fè konsta, etsetera, Donk ou pran sa pou yon entimidasyon nan kòm moun antanke militant? M pa wè l kòm yon entimidasyon, mwen wè l pito kòm yon zak rate, kòm yon kou rate. Se te pa si difisil ke sa, ou gen enpresyon pandan yon peryòd, y ap chèche yo pa jwenn. E je yu dè pwopozisyon, e pou lajan sal, e pou kesyon pouvwa. Donk, m pa deside rantre nan bagay sa yo, m pa wè avni m k ap rantre nan yon espas pou m pral pran de desizyon ki kontrè a valè mwen. E se sa m envite jenn gason, jenn fanm vin fè. Pafwa m konn santi m yon ti jan sèl. E m ap imajine kantite gason ak fanm andan peyi a, si yo te angaje yo, yo pa t ap bezwen menm kote avè m totalman, paske m pa bezwen toujou pou tout moun panse oubyen konprann oubyen angaje yo nan menm estrikti avè m. Men angaje nou nan lòt estrikti, m ap santi m pi konfòtab, pi an sekirite, lè m rive nan kèlkeswa sitiyasyon an, pou se avè w m chita pou n ap chèche yon konsansis pou peyi a. Mentnan avan nou poze dènyè kesyon an, Jovenel Moïse li rete akwoche a pouvwa, 7 fevriye 2021 pase deja l ale e avan sa n t ap mande l pou li ale, èske se opozisyon an ki pa genyen, ki pa jwenn bòn strateji a pou l fè Jovenel Moïse ale oubyen Jovenel Moïse genyen an plis de bakòp de lentènasyonal li gen yon bakòp yon lòt kote ke n pa konnen? Non, tout bakòp yo nou wè yo, yo klè men bon nou konnen non kriz et il ya les acteurs qu'on voit clairement il ya les acteurs qu'on ne voit pas et les acteurs ke nou ka wè yo bon nou wè opozisyon an bien sûr nou wè pouvwa avèk tout sa l genyen kòm mwayen leta mwayen pèp ayisyen an fò n raple ke tout sa pouvwa genyen yo se mwayen pèp ayisyen an se lajan pèp ayisyen an donk pouvwa leta se pouvwa pèp ayisyen an l ye ke yo pran an otaj. Donk, nou fas a yon pouvwa konsa, men gon entènasyonal tou ki idantifye l klèman, ki te toujou idantifye l, men nou gen des acteurs tou petèt ke nou pa wè, yo egziste, e se yo ki la. E sòti nan kriz la, li te toujou depann de kapasite aktè yo genyen pou yo kreye nouvo. Jodi a, nou, m twouve li enjist e enpansab ke nou lage batay sa nan men kèk endividi oubyen kèk gwoup de lopozisyon. Yo pa anpil. E bon, nou ka idantifye yo, n konnen yo. Men yon batay osi enpòtan pa ta dwe nan men kèk moun. Kisa w reponn avèk moun ki estime Jovenel Moïse pa fin tèlman bon non, men il y a pas encore une alternative clairement définie? Sa w panse a moun ki di sa yo? Nan, men m panse moun sa yo plis nan kan Jovenel Moïse la, antre nou, antre nou. Paske mwen menm gon grenn bagay y aprann mwen depi m piti. Sa pa bon, m konnen l pa bon, li pa mache nan sans mwen. M elimine l. Men yo di eske ou kap, yo di, yo di ou pa ka anplase yon pa bon pa yon pa bon. Se la wi la lojik ki dèryè tou sa. Sa k anfas, jodi a gen yon Jovenel Moïse ki ak yon gwou, ki itilize tout mwayen leta e ki itilize mwayen zam ki fè lapolis la tounen yon zouti represyon e ki federe gang jodi a e kap kidnape pitit nou E jodi a lè n gon moun nan lari nou tèlman pè, lè timoun yo al lekòl toutotan yo pa antre nou pa santi nou byen. Donk se sa, se sa pwoblèm nan. Pi gwo pwoblèm nan se sa l ye. E fòk nou eseye rasyonèl nan sa n ap fè yo. E jodi a pou m ale pi lwen, il n'y a pas que l'opposition Jodi a, m pa, m pa, m pa nan mobilizasyon, nan òganizasyon mobilizasyon yo, paske m se manm yon estrikti nan lopozisyon. Li klè, m pa manm Sektè Demokratik, m pa manm DIRPOD, m pa manm Tèt Ansanm, m pa manm sektè, gwoup ki pi aktif nan lopozisyon yo. Men m son si. A yon sèten moman de la dire, ou te nan, ou te nan yon estrikti, se pa te Sektè Demokratik. Altènativ la? Wi. Non, m pat, m pat nan komisyon an paske m te manm Altènativ la. Non, majorite moun ki te nan, nan, nan komisyon yo, se, se te de moun, piske Altènativ la, alepòk, se te yon gwoup ki te trè, an nou di, e, e, divèsifye, nan mitan yo, te gen yon pakèt, pakèt, pakèt estrikti. Yo te estime fò yo te pran de moun, byensi, alabaz, ki kont pouvwa sa, m pap janm kache opozisyon m ak rejim sa tèt kale sa depi sou Martelly byen si, m toujou di moun map kritike pouvwa sa depi premye desanm Martelly fè nan tèt pouvwa, m pat janm ka konprann epòk la m nan fakilte d'etnoloji m potko ka konprann lojik jis bay misyon moto, bay misyon anvlòp la. Ou konprann? Jis deside fon seri de gwo pwogram avèk lajan leta nan channmas ap gaspiye. Donk, e, se, pat gen, moun ki te nan komisyon yo alepòk, tout moun sa yo pat fè pati de Altènativ la, se te de moun, se te yon komisyon yo te chaje an tout enpasyalite pou, e, e, e, alepòk, ke yo te bay yon seri de misyon pou omwen depataje yo antre yo. Donk e. N ap fini, n ap fini. Kisa selon ou menm, sa se vrèman avan dènyè kesyon an, avan m pèmèt ou adrese w a la popilasyon e o jèn an patikilye, kisa selon ou menm ki ta dwe fèt la pou ke opozisyon an rive jwenn bout Jovenel Moïse? Pèp ayisyen an, m p ap di opozisyon an, an nou di. E pou mwen, sa ki ta dwe fèt pou pèp ayisyen an, paske tout sa Jovenel Moïse ap fè yo, li pa batay kont lopozisyon, jodi a Jovenel Moïse ap batay tou senpleman kont pèp ayisyen an. E majorite moun k ap viktim yo, malerezman, bon, gen de moun nan lopozisyon, men majorite moun k ap viktim yo, se pa de moun ki menm gen yon opinyon politik. Olzmina ki gen 5 an ki viktim de kidnaping, ke yo asasine, ke yo toufe, li pat menm gon opinyon politik. Donk majorite moun kap viktim de fanmi G9, fanmi e alye ke Jovenel Moïse ak ekip li kreye, se pa de moun ki fòseman nan opozisyon oubyen nan pouvwa. Se pèp ayisyen an. Jodi a, tout sa m ta ka di pou pèp ayisyen an rive jwenn bout Jovenel Moise, se non sèlman konprann deja ke se yo ki pou met do Jovenel Moise atè, donk mach dimanch lan 28 fevriye a, donk nou pral mete pye nou sou beton an. E tout pale anpil ou tande k ap fèt la, se paske nou poko yon milyon, de milyon, twa milyon moun nan lari a ki pral di Jovenel Moise bay talon w, Nou pa vle ou pran leta an otaj ankò. Leta se leta nou li ye, se leta pèp ayisyen an, se nou ki bay pouvwa, enben jodi a nou pa rekonèt ou. Nou plis rekonèt ou kòm yon move zafè ke kòm. Antoinette Duclaire, an 30 segond, gade kamera w la, adrese w avèk popilasyon an, jan w vle, tout sa w vle. M se moun ki gen tandans toujou souke tèt mwen lè m ap pale, men m ap gade kamera fiks. E m ap adrese m ak pèp ayisyen an an jeneral k ap sibi de gwo zak pouvwa sa ap fè, mwen menm m viktim de gwo zak sa yo, tou resamman yo vin tire lakay mwen, fanmiy mwen, sè m ak sè m, frè m ak frè m manke mouri nan zak sa yo, e anpil nan nou ap viktim de tout sa yo, sa yo se ajisman yon gwoup moun, e li dwe klè pou nou. E pa gen okenn moun k ap sòti nou nan sa nou ye a, se nou menm ki pou òganize nou, ki pou sòti tèt nou nan sa nou ye a. Yo p ap fè nou kado, laprèv se paske nou pa aji ase ki fè nou rive la, enben jodi a se moman pou nou aji ansanm kont zèfèyis nan tèt peyi nou, pou nou deside ansanm tou sou ki peyi nou vle.